M toujou di nou sa, depi se bandi w ye, men sa k ap tann ou. Se swa lapolis tiye w, se swa bandi w ap goumen fas yo a tiye w, oubyen se yon moun nan baz la menm ki trèt ou. Ebyen, jounen jodi a, Lamò 100 jou pran kaye l, l ap fè apèl. Ebyen, pandan l ap fè apèl, gen 3 moun ki absan. Bon, petèt y al pipi, se sa w te kab panse. Ebyen, moun sa yo pap janm prezan nan baz la ankò. Lapolis dawonlod yo. Tèt chaje. Rete la, nou gen detay pou ou. Ou pa ta bezwen konnen non yo, ou pa ta bezwen konnen ki kote lapolis dawonlod yo, ou pa ta renmen konnen nan ki fason. Efektivman ou renmen konnen sa. Ebyen, rete la, nou gen detay pou ou. Yon lòt kote, gen yon avyon ki krache. Nou gen anpil detay sou kiyès ki mèt avyon sa a, konbyen moun ki te nan avyon sa a, nan ki zòn tou avyon sa a rive krache. Rete la, nou gen anpil detay pou ou wi, pa zape. Ou lakay ou. N ap di w bonjou si se nan maten, bonswa si se nan aprèmidi, men nenpòt kote ou ye nan moman an, nou salye w. Ou sou paj ki rele. Bon news sou Facebook, men sou YouTube ou sou audit! Rann nou yon sèvis, abòne kounya si w potko fè sa. Ah, ou potko fè sa? Prete m dwèt ou. Abòne! W ap wè anba a gen yon kote k make S'abonner! Men si se an anglè, se Subscribe wi w ap wè l make. Teke l. W ap yon klòch de notifikasyon k ap monte klike sou li retire l sou pèsonalize mete l sou tout. Envite yon fanmi yon zanmi yon pwòch abòne avèk nou tou. Lè w fè sa ou sipòte nou. Mèsi anpil. Nou konte sou jantiyès ou sou sajès ou. Ebyen an nou devlope 2 pwen nou genyen ka fè esansyèl emisyon an. Men jistavan nou vini avèk 3 bandi sa yo ke lapolis vide atè pou baz 400 mawozo, nap palew de ti avyon sa ki tonbe. Fòm di nou jodi a ki se mèkredi 20 avril 2022 a, nan komin Kafou Nan yon zòn ki rele Kristòf Chanèl, bò sou komisarya, ebyen gen yon ti avyon ki tonbe la. Ki kote ti avyon sa a t ap sòti, ki kote l ta prale e kiyès ki mèt li, konbyen moun tou ki te andedan l? Ebyen, m konnen w bezwen jwenn repons avèk tout kesyon sa yo. Nou pote repons yo pou ou. Ti avyon sa se pou ansyen senatè Hervé Fourcand. Nou bliye bagay sa te pran tout peyi a ke senatè Hervé Fourcand gen avyon? Ebyen se ti avyon sa. Li tap soti nan ti èpòt. Depi ou di ti èpòt ou pale de Guy Malary. Ebyen li ta prale nan sid peyi a. Ebyen lè avyon an rive. Christophe Chanel, komin Kafou, li krache. Sa vle di l tonbe epi sa w tande a, deblozay. 5 moun mouri, gen yon k blese wi, yo kouri lopital avè yo. Tèt chaje mezanmi. Kesyon w ka poze tèt ou, Kiyès ki te nan avyon sa? Ebyen fòm di nou son avyon prive li ye ok li pa avyon piblik ebyen depi ou wè moun andedanl se zanmi pa senatè a oubyen kèk moun ki lwel nan men senatè la men nou tèlman devèn dirijan pa moun nan yo non nou tap tann pou gen direktè jeneral pou gen minis bon si premye minis la te mouri ladan se tap sa nèt pou nèg yo aprann konnen fòk yo rann Matisan aksesib avèk tout moun mesye. Pratikman gen zanmi ou wè kal mouri nan avyon an la a, se pa nan avyon an non yo te bezwen ale vre. Men yo pa ka pase Matisan avèk ensekirite sa a kote yo ta pral pase sa. Yo pa ka pase Matisan. Ebyen yo oblije gade kòman yo ka koustiye kò yo epi pati nan avyon an. Men sa w tande a, vi yo gaspiye. Tèt chaje. Antouka, an nou desann laplèn, nou pwale direkteman nan komin Taba. Men nan pale ou de 2 komin, de Taba epi de Kwadèboukè. Ebyen, fòm di nou gen 3 ti kochon ki soti nan lakou Lamò Sanjou a, ki rele 400 Mawozo a, ki kase kòd. Ebyen, y al benyen nan labou taba. Yo antre nan yon disko oubyen nan yon klèb, m kapab di sa konsa, y al enjoy yo. Tèt chaje, bandi pa respekte moun. Ebyen, y ap enjoy, enjoy, enjoy, epi sa w tande a, lapolis pete. Koute byen wi, ban m di w li tou piti pou yo pa tande. Lapolis pete. Ebyen, pandan lapolis pete, nèg yo wè. Li pap bon pou yo, yo rale zam yo, sa w tande a, yo tire sou polisye yo. Ebyen polisye yo yo menm, yo tire sou nèg yo. Malerezman gen yon polisye, se pa pou bandi yo non m di malerezman, nou konnen m pap janm di malerezman lè yon bandi bwè dlo dan. Sa a nou mèt konte sou mwen. Malerezman. Gon polisye ki te blese, men yo kouri lopital avèl nan moman nap pale a la santel stab yes santel stable erezman humm depi nou tandem di erezman se pa pou polisye ap di erezman Gen 3 nan bandi yo ki bwè dlo dan yo. Gen lòt ki blese kouri tou. Men 3 sa yo pa p janm fè sa ankò. A chak fwa y ap fè apèl nan baz la, ebyen 3 nèg sa yo y ap mete absan pou yo. Bon, chak jou mesye m tande de twa grenn mouri. Epi peyi a toujou konsa mesye. Nèg yo pa repanti e gen nèg ki kontinye ap antre nan gang. Bon, si w pran Kanaran la a mesye, Kanaran se yon kote m kapab di nan ennan dezan ki gen dwa vin tankou Matisan si l pa devanse Matisan. Bagay yo grav wi. Nan chak ti zòn ann Ayiti kounye a, se yon gwoup gang wi k ap dirije l. Wap wè wap fini pa pa rive yon lè wap fè manje lakay ou gon bandi kap pale kap di non ou poko ka desann manje a non paskel poko kwit epi yon lòt jou wap fè yon manje gon lòt bandi kap pale kap di madam desann manje al kwit desann manje a banmwèl mal bay baz mwen manje wi bon mdi sa konsa paske Kisa bandi paka fè an Ayiti? Alò gen yon nèg soti Kwadèboukè mesye, l al pran plezi l nan komin Taba, pandansetan l konnen se yon wanted li ye. Hum! Pandansetan l konnen y ap chèche l. Nèg yo tèlman santi alèz, yo gen pouvwa. Ebyen yal kote yo vle jan yo vle lè yo vle tande. Men sa fèm mal tou wi poum wè gen journaliste isi kap fè sansasyon wi kap di ke lamò san jou etazini men nou konnen etazini mesye se pa yon savann se pa ayiti se pa yon pak. Alò, nou panse Lamò San Jou t ap jwenn paspò? Etazini t ap ba l viza vre? Hum! Nou met sa nan tèt nou? Menm si l ta gen paspò nan men, Etazini ap ba l viza? E nou, èske nou serye? Hum! Kesyon sa a m ap poze tèt mwen. Èske nou serye? Nou menm jounalis k ap fè pèp la konprann sa a, k ap foure sa a nan tèt pèp la, èske n serye? Laroz an you gon paspò nan men epi sa w tande a anbasad etazini epi yo bay lamòs an jou viza vre mesye pou l vwayaje pou l al wè etazini mesye nou kapab wi nou ka fè pèp la fè grimas wi mesye alò sa a vre nou bezwen fouwe l nan tèt pèp la kòm yon verite. Se sel views nou bezwen. Di pèp la ban nou views nou fini. Hein? Bon, bon m pa ka di views paske men yo dil nan medya tradisyonèl yo tou. M pa bezwen fè pèsonalite, nou konn kiyès ki dil, kap fè gwo gòj, kap plede bay manti chak jou. pou atire atansyon sou yo. Si se konsa, ni odit, ni bon news, se konsa, nou pap janm fè views paske nou pap janm bezwen fè sansasyon pou n ap ba w manti. Nou di w bagay la jan l ye a. Ok, mesye fò n sispann fè sa nan medya, lontan n ap fè sa. Kounye a vin gen medya an liy, y ap mete nou toutouni. Sispann fè manti. Epi, lè nan bay jan de manti konsa, bon, nou panse pitit nou ap pran nou oserye? Alò madanm nou ap pran nou oserye? Lè nan bay jan de manti sa yo, pou yap tande kòman yap demanti nou, kòman yap joure nou mesye. Kèt mesye. Antouka, Ayiti Ayiti pam nan Ayiti paw la Ayiti pal la Nou chak gon Ayiti Ayiti pa nou an diferan Humm Ebyen nale wi nale Nou te kontan pote emisyon an pou ou nap kwaze talè men ou potko abòne non fè sa kounya non cheri Fè sa ok Abòne kòmante like mande fanmi zanmi abòne avèk nou tou Poukwa pa se sèl moman ou kapab sipòte nou Nale nan kwaze talè pou yon lòt bèl emisyon.